Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou pap pale anpil men finalman nou ta kapab di dezyèm randevou pou Dimitri Herard Dimitri Herard ki sete konsidere kòm un super one man show lòske li te bò kote Prezidan Jovenel Moïse. Jounen jodi a, se Dimitri Hérard ki ap mache devan lajistis pou kapab tande l pou ki rezon sou kòz asasina Jovenel Moïse. Nan wout, pandan parezon t ap moute pou te kapab al pote Jovenel sekou, Dimitri Herard rale zam ni, li pwente sou Parezon. Si Parezon pa t yon nèg ki te mete kran, Dimitri Herard te kapab touye l, se sa ankèt la di. Jounen jodi a la a, un homme ki te yon sipèchèf e ke li vin yon prizonye, san etikèt. Menm jan avèk tout lòt prizonye yo, Dimitri Hérard se le menm vizaj, on dirait le même cache-nez, la même chemise, le même pantalon, il n'a pas changé de vêtements, paske nan premye jou a, se konsa li te parèt. Jounen jodi a la, li parèt konsa. Li menote de men devan e ya an jèst ki l fè avèk sè dwa. Se jèst la prouv j'accepte ma place pou moun ki konnen byen. Ben écoute, yo vle konnen anpil bagay. E jounen jodi a la a, ya une personnalité qu'il faut bien surveiller à travers la vidéo qu'on va regarder. Il s'agit bien de Ti Youri. Ti Youri ki jounen jodi a mande jistis pou Mèt Dorval. Je n'ai pas compris. Tout sa yo ta di nou konn tout li. M pa kapab repete de menm bagay. M pa apresye lè avoka ap soti la epi ou chita nan radyo wap bay E travay la ki sa li ye? Pwochèn etap la ye ki sa li ye mista? Enben pwochèn etap la bay sa poko prèt pou fini. Apa wap pran pawòl nan bouch mwen? Non, m pa pran pawòl non. Èske li fini? Men se pawòl wap pran nan bouch mwen. E kijan kliyan w lan te degaje? E pa degaje, ki afè degaje? Kijan odisyon an te ye? Kijan odisyon an te ye? Pale dwat ou. Pa gen pèsonn ki odesi de la lwa. Sa ke m ap di la, sa ke m ap di pou le moman aktyèl la, si w wè Dimitri Hera la kounye la, sa ta vle di ke, o, li konn ap tiye pèp la. Mwen menm antanke avoka, m konn sou moto siklèt mwen, mete tòch sou mwen menm, pou m ap defann polisye, pou m ap defann pèp la, pou m ap defann la. E, e jounen jodi a, wè sa paske, m ap mande efektivman laprès Il faut que mwen pa pa mwen menm mwen pa yon jwè pou tenis mwen pa yon pnh tekis mwen la pou la lwa aplike nan sitiyasyon an oh sa mal pase oh nan mande jistis m pa mande jistis pou prezidan Jovenel men fò la lwa fè trase chemen li oh oh L'arrestation, puis L'incarcération de Dimitri Hérard c'est une belle leçon, comprenez bien, ou kapab byen wo, epi yon simple petite erreur sufi pou desann ou atè a nèt. Yon premye kou te mal pase, Dimitri Hérard fè yo arete anpil moun. Nan yon dezyèm kou, petèt ke la sòm li te yon ti jan pi plis, de quoi faire saliver, de quoi fè ou beke amson an tou. Se kab petèt nan sa Dimitri pran. Li kab petèt inosan tou. Paske fòk yo jije li pou konnen eske le prezidan Jovenel Moïse a ete vrèman livre. Juste avant de partir, nap profite justement pou n di yon Happy Born Day a notre ami Fresh. Wè Fresh. Fresh la ki genyen non li ki se Joseph Dimitri aka Jimmy Fresh. Alors, c'est ton anniversaire, donc euh, on a profité tout ça qui est important. Un happy bon day. C'est juste euh, un symbole quand même. On te dit ça, mais écoutez, les souhaits, c'est encore plus important. Nous souhaitons que bon t'en tendez relou et que le ciel approuve ce que la terre prend du temps à approuver mon pote pas de et puis que vous viviez en cinquantaine encore.